bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous entrer la caillou pour capable poter barou une nouvelle émission. Est-ce que je peux vous dire bon week-end déjà? aujourd'hui c'est vendredi. Et eh bien, nous pensons que toute bagaille est capable d'aller. Mais écoutez, faut nous prier. Parce que nous connaissons comment bagaille dans le pays d'Haïti. Allez, c'est parti pour votre émission. La polis bravo. Trè byen paske ben daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou se ke genyen 6 endividu. Non moun sa yo se Patrick Pierre, Gétro Narcisse, Larose Pierre, Ronel Jeanty, Robert Pierre ak Lucknel Sistanis. Moun sa yo jwenn arestasyon yo jedi 19 me 2022 a nan Tabar 52 abò yon Nissan Patrol vit tente imatrikile AA 11 678. 4 zam de pwen. Tout moun sa yo plase an gardavi an atandan suit jidisyè yo. Yon lòt kote, menm jounen sila a, yon endividi ame pèdi lavi l nan Jeral Batay. Wè, yo tape misye fò paske, ebyen, misye t al eseye fè move zak epi l kanpe pou l goumen avèk lapolis, daprè temwanyaj sèten rivren. Donk, nou gen foto kote misye atè a, zam nan bò kote li, ebyen. Gon bagay nèg yo pa janm konprann. Lèw se bandi zam nan se bon zanmiw. Ou wè lèw pral mouri zam nan se pi move enmi ou te kapab genyen. Paske li pa janm rete kanpe goumen pou ou tout bon vre. Depi bwa a mare ebyen ou menm wap pèdi laviw epi se enmi an menm ki kapab rekiperel. Tèt chaje mesye. Humm. Antouka fòk nou di ke. Gen yon sitwayen Mesye o, nèg yo mechan wi. M kwè misye gen yon djòb sekirite nan yon enstitisyon nan peyi an e li se yon gwo, li se yon kad kanmenm nan yon lòt enstitisyon. Kòb misye evalye a prèske 120 mil goud pa mwa. Ebyen misye al fè lòbèy. Misye bezwen fè plis kòb, vwalaskiariv, misye antre nan zafè vann zam. Ekoute byen. Son non se Lumaxon Mathieu. Se yon trafikan zam ak bal. Lapolis arete misye nan Beladèr. Ebyen yo akize towo sa poutèt li ap founi zam, zam daso ankò wi pami yo T65, M4, AR 15 ak anpil minisyon bay chèf gang pami yo Izo, Ti Lapli ak Iska. Se sa enfòmasyon an fè konnen e se yon enfòmasyon ki sòti pa bò kote Kòdinasyon de Près, Relasyon Piblik Lapolis Nasyonal. An nou swiv kòman sitwayen an t ap pale paske yo t ap poze l kestyon. Gwo zam ou vanne ti piti. Maman mwen pou kou. M pa konn achte anyen m 4 plis e 65 m ka konn achte. Mesye sa rele Lee Maxson Mathieu. Lapolis arete li 12 avril pase a Beladè pou prezime enplikasyon li nan trafik zam ak bal. Limaxon Mathieu ki fèt Dèlma rete Tarbard 48 depi plizyè lane. Li gen 2 timoun. Madanm li ap viv nan peyi tranje. Li gen 2 djòb, youn nan ona kote li okipe fonksyon asistan chèf sèvis kote l ap touche 80 mil goud alòske nan palman an li ap touche 29 mil goud kòm polis palmantè. 25 goud. E nan ona an? 80 goud. Nan ona fòm kisa? Asistan chèf sèvis. Sepandan, malgre tout opòtinite sa yo, li Maxon Mathieu gen kontak nan divès vil tankou Laskawobas, Kap-Ayisyen, Wanament, Pòdepè, kote li fè jonksyon pou achte zam ak minisyon pou li revann. gaz. Ae 15 ki sou 40,65. MK ap bay ak res yo MP 15. Lumaxon Mathieu ki espere aprè li fin pije pèn li, lap kite Ayiti pou li ale viv nan peyi etranje, pozet kesyon sou enpak trafik zam genyen sou sosyete a kote anpil moun ap pèdi lavi yo anba bal bandi san fwa ni lwa Li reponn konsa. Ou konnen sa k ap fèt la? An nou la fèmen non. Mèsi Direktè, m dekouraje. Ann ale toujou lapolis. Lapolis li menm ki dejwe yon tantativ anlèvman e libere yon ti fi jedi 19 me 2022 an nan zòn Kafou Rita. Swit ak yon alèt CRO ki sinyale yon ka de kidnaping sou yon machin mak Nissan Xterra koulè blanch. Il etè 11 è 30 di maten. nan zòn Kafou Rita, yon patwouy polifwon te oblije depeche rapidman sou plas. Bandi yo te konprann kou a fin fèt men ekoute les forces de l'ordre ils étaient là. Yo oblije abandone veyikil lan kote te gen 3 moun pami yo yon tifi. Malfra yo ki tap sikile a moto apre yo fin brake zam yo an direksyon moun ki te nan machin sila oblije pran lafuit. t ap eseye ale avèk ti fi a. Gras ak deplwaman a tan patwouy plizyè inite espesyalize tankou bim, udmo, swat ak yon patwouy nan taba ki te vini an ranfò, bandi ame yo kite ti fi a e oblije kouri. Donk, yo pa jwenn poul e yo pa jwenn pay tou. Vwasi pou vou kèlke zimaj e temwanyaj an menm tan. Alèt wouj sou Pòdepè! Alèt wouj sou komin Sen Lwi di Nò, Sen Le Gran Nò, departeman Nòwès la, m ta kapab di genyen komin ladan li ki an danje. Vwala poukwa je di alèt wouj. Gen plizyè gang nan blòk Pòdepè, nan blòk Sen Lwi di Nò. Nèg sa yo ap feraye, nèg sa yo ap bay pwoblèm. Lapolis! Depi m di w jwèt pou ou mete granmoun sou ou paske ban m di w yon bagay gon voice ki reve jwenn mwen e sa m ap di nou an nou konprann kòmsi lè yon moun pa son voice sa vle di e bandi l ap fè pwopagand pou bandi non sa k ap pase la nan blòk dosou nan blòk lakwa bagay sa. li pa bon. E m panse ke fòk otorite yo panche sou kesyon sila a pou al fon operasyon gason pa kanpe pou detui bagay sa, pou eradike l. Moun yo pa kapab ankò. Se pa nòmal sa k ap pase nan zòn sila a. Tande byen, gen yon vakabon, yon sanginè, yon vòlè, yon kriminèl san pitye ki rele Erik. Yon gwo chèf gang. Lapolis, ou gendwa pa ka fè travay ou. Men ekoute, kantilsaji de denonse. Mwen m fèl. Paske sa kap fèt la la a, de twa grenn nèg pa ka sòti pou kenbe yon popilasyon an otaj. E popilasyon an fè sa l kapab wi souple. Men, yo manke bra. Tande byen, gen yon vòlè, yon kriminèl, yon asasen ki rele Dosou. Dosou a se ti frè Erik. Ki gen klan vòlè pa l, klan gang ni, klan asasen. Men, se pa sèlman gwoup Erik la ki gen, paske gen lòt gwoup gang. Gen group ki konn anfas jodi a ou touye moun sa pou ou demen ou touye nan klan sa se konsa sa fonksyone epi popilasyon li menm lap dechire dènye man la an sonje ki sak te genyen lè erik te al fon pote boure nan zòn nèg yo fèl vole li pèdi sòlda tande byen doswa li menm son nèg depi l pa son kote l fè mò son kriminèl san pitye men yap veye doswa tande byen moun madlon ap veye doswa. M kwè ke dènyeman la a misye pase nan zòn nan nèg yo touye l. Se yon delivrans. Tande byen wi. Sa se pase nan zòn Madlon. Lè popilasyon an fin touye Dosou, ti frè Erik. Tande byen sa m ap di nou an wi mezanmi. Erik li menm ki se yon papa gang li di li pral vanje. Eric gen entansyon vanje, men pou l vanje fò l ale nan Madlon. Popilasyon an deja mobilize. Lapolis tou tanzantan ap fè antre soti. Donk, se yon misyon ki difisil a akonpli pou vòlè, kidnapè, band de rat kay Eric. Misye rete Lakwa l ap veye. Misye mete antèn l ap veye. Sa vle di nenpòt moun Madlon ki li menm ap pase Lakwa, li kapab kenbe l. Pwoblèm, Genyen yon sèten de Watson. Watson sila a, li te patisipe nan touye frè Erik lan ki se Dosou. Il ariv ke le pè de Watson ki sapèl Jòj, Jòj li menm li pa konn afè moun. Dayè. Watson nan ki se pitit li, li te bat papa a. Alò m pa konnen si e depale papa ap depale, men li te bat papa a, papa a pa tèlman an amoni avèk li. Lefètke w pa an amoni ak pitit ou a, zak pitit ou pa gen pou l gen repèkisyon sou ou e il sè twonpe grandman. Jòj pral nan jaden, pa twò lwen lakwa, Jòj moute bourik li papa Watson wi tande byen Watson nan li menm li te patisipe nan touye dosou ti frè Erik pandan granmoun nan moute bourik li l pral nan jaden Erik mete men sou granmoun nan li kenbe l lè Erik kenbe granmoun nan ak tout bourik la Erik fè l pale tande byen kòman on chèf gang on kriminèl ap fè yon sitwayen depale. Touye m la m pa konnen. Ou pa konnen? Non m pa konnen. M pa gen dwa bay manti mesye. Ok, Watson pa lakay ou? Non. Atyèlman li pa lakay ou la? Non, li pa lakay mwen. Si l lakay mwen, nou mèt nou mèt fè m al bay li. Ok. Li pa lakay mwen. Ok, ok. Kòman Watson sinye? Agenor. Agenor, Watson Agenor. Wi. Pitit ou? Wi, pitit mwen. Ok. Talè pa sou bay manti map map manje w. Bon. Banm non tout moun yo an prive, tout nèg ki nan konplo yo, ki nan bay yo. Map ba ou. Ya. Paske m pa gen dwa bay manti. Ya. E mwen mwen mwen pat la. Ok. Mwen te nan jaden la nan jou mèkredi misye mouri a. Ok mèkredi ki te konbyen? Bon m pa raple m. Ok. Bon. Yo fè m konnen ke. Paske m pa ka di m konnen paske m pa t la. Ok. Yo fè m konnen ke se yon ti nèg janm bankal. Kòman misye rele? Kòman misye rele? M ap ba w, m ap ba w non misye. Papa misye mouri e nan moto. Ok, kòman papa misye? Papa misye e. A. Papa misye map bo w se sou pon an misye tap tap fonksyone. Ok ok ok ok Sa se on gwo yon nèg. bon wi bon misye rele Richcard Ok ok an premye an Richcard an premye ki tchwe dos ou non Ok an premye ya ok sa vle di ke wi pa gen pwoblèm ya ya bon yo di m Richcard ok ankò dezyèmman ankò yo di mwen genyen yon sèten Yon sèten m ap ba w non nèg yo paske bon se nan Madelon m abite men se la a m rete m pa konn anyen Ya Yon sèten Ti blan Ok Ti blan Ok Ti blan ki premye jeneral oubyen li ki dezyèm jeneral Bon m pa konn anyen de yo menm Mwen m se yon moun ki trè trè apa Ok ok Trè trè trè apa Ok Gen yon sèten e A m ap ba w non nèg yo benyen Paske m pat la, men yo di mwen. Yon Ok. sèten e a kèt kèt m ap ba w non nèg yo paske m pat la men yo di mwen Ya. yon sèten Wè se lakwa pou nou manje, wè kòman n ap fè moun lakwa abi, mwen ki yon bòs, yon sitwayen, tande, m dakò, men pitit ou konnen, se lè w manje, lè w koupe, lè w rache se la bòs la ye, ok, kòm yo te mete sou Facebook la ti frè doswa, e bandi, m dakò, wè kòman, Kòm Watson kreten, li konnen se la pou chèche lavi pou w ba l manje. Sa w wè? Pou sove lavi yo, pou fè endikasyon a yo. Egzakteman. M ap di w byen. M ap di w byen, kòmandan. Jòj, wi, ou mèt pale. Yè ban m non lòt nèg yo ankò. Watson pa bon nan men m la a. Li nan men granmoun nan. Li nan men Eric wi. Ti blan. Li nan men Eric la. Bon. Ok? Papa w nan menm la a? Sa vle di m ap mande w pou. Eske w vle pou l al nan plas menm kote avèk Ti Dosou, nèg nou te wè ki te gen bim lajan sou li, nou te sasinen an? Non, Ti Dosou pa mwen okontrè Ti Dosou se baz mwen, lè m ap monte m monte ansanm avè l. Reponn mwen, reponn mwen sa k pase? Paske nou wè l gen yon bon lajan nan maten, li fin ban nou bwè, li fin ban nou manje, nou kare, nou pran nou desann ankò. Epi nou asasine nou pran kob la. Nou pran zam li manti. Ebyen ok mesi. Koulya Wadson pa pran w nan menm wi. Kisa w deside fè? Kisa w ap di? Ti blan, Jeneral la, m konnen w gen moun dèyè w. Rele lòt moun ou gen dèyè w yo non. Non, mwen m pa nan anyen. Yeah, ou konprann? Mwen pa nan anyen. Ok, kòman w rele madanm ou? Madanm mwen mouri. M se menm menm patizan e menm patizan e nèg yo anba. Ok ok ok ok banm non lòt nèg yo ankò ki kanpe nan outrasi ladan. Sa vle di mwen menm mwen diw konsa byen ke mwen pa la senpleman nèg yo kanpe nan wout la. Wi ou menm men pandan se tan lò la banm non tout non nèg yo ki la ki nan wout la ki kanpe ki ok banm non tout nèg. Nèg kap bare moto. Nèg kap bare moto. Nèg ki nan wout yo ou konprann. Pa egzanp E genyen sen jera m te dou m te dou sa deja. Ya ya banm non moun ki. Gen gen tiga. Ok tiga. Koman yo rele manman tiga. Bon manman tiga mouri. Ok manman sen jera. Manman sen jera rele man man jera. Ah man jera ok ok ok. Ok. Ebyen banm non nèg sitwayen kap bay nèg sa yo manje menm ki reskonsab nèg sa yo anba. Pou ba yo manje pou ba yo tout bagay. Jeneral, ke Bondye tande m mwen pa konnen. Mwen pa konnen mwen pa gen dwa bay manti. Mwen pa konnen. Ok banm non rès nèg yo ankò. Mwen pa konnen. Non li pa lakay mwen. Ok ok. Sa vle di ke sil te lakay mwen misye misye koulya. Misye bon. Me me me patnè sa ok ou pa bezwen nonmen non moun. Pa diw byen. Talè e mwen kap pale avèw. Wi wi. Ok aktyèlman koulya li demake. Wi. Eben kou koulya la kisa w kisa wap voye di Wadson. Bon mwen menm mpa mpa mgen preske 2 zan Mwen avèk misye nou pa di bonjou. Okontrè misye bat mwen. Non sa ka rive, sa ka rive. Misye bat mwen. Men di m pou koulye a kisa w ap voye di ti blan avèk moun nan Madelon yo? Bon, sa vle di ke. Pou yo vin chèche w? Bon, yo pa ka vin chèche m. Men poukisa ke yo pa ka vin chèche m? Mwen menm m rekonèt m se yon natif natal Lakwa. Alò, jeneral la, li la, li menm se sekirite moun Lakwa. Men si m se moun Lakwa, sa vle di ke an, an, an, an, Nou ka nou ka nou ka nou ka jerem. Non, anpil non se anbe se paske menm ou mdo banm non tout nèg yo. Ni nèg ki reskonsab bay nèg yo manje an prive epi apre sa. Jeneral mwen pa konnen moun ki reskonsab. Ou pa konn lòt moun yo? Non m pa konnen. Ebon ok kòman ou rele jòj? Mwen rele jòj. Eben jòj, eben mesye jòj papa Wadson, yn nan men granmoun nan la wi. M pa konnen ti blan. Kòm wap mache di wap pran tèt mwen tout nan mache kite kite nèg la ok e kòman sa ka ye la wap vin pranl nan menm. Qu'est-ce qui arrive par la suite? Se la m pral choke an e se la nou menm tou nou kapab choke paske jiskaprezan m pa anvi kwè se vre tande m pa anvi kwè se vre sa bandi kriminèl nou 3 sa fè a èske nou konnen sitwayen ki voye voice sa a ban mwen an l di m ke Aprè entèwogatwa sila, Erik koupe tèt granmoun nan. Erik koupe kou bourik lan, l kenbe tèt tou de, l kenbe yo nan men l. Aprè sa, l mete sis sòlda kanpe ap veye kiyès k ap vin rekipere kò a pou kapab touye plis moun toujou. Tande byen Erik, m anvi pale avè w paske m pa kwè m ka kite yon krim konsa pase. Yon vòlè se yon vòlè, yon bandi se yon bandi, yon kriminèl se yon kriminèl. Kòmsi, ou fin fè pèsonaj la ba w tout enfòmasyon sa yo sou moun ki te patisipe nan touye frè w la, apre sa pou ta touye l? Bon m di w yon bagay, lè w mouri, m panse ke Bondye ka ba w yon mò, men mò sa a franchman w ap pase mizè ladan l anpil paske yon nèg tankou w se yon nèg ki ta dwe kokobe. ki ap fè tout sa w bezwen sou ou paske la nati fòk li jije w dabò avan w mouri pou ta regrèt ke w egziste jan de moun sa yo nan sosyete a se de moun avan yo mouri pou yo ta kapab gen yon remò de konsyans Pou ta kapab gen yon kondanasyon de swa menm pa swa menm nan yon sitiyasyon katastwofik. Mesye o! Lapolis tanpri bay moun sa yo yon chans non, moun k ap viv nan zòn sa a. Fè sa pou yo non. Nèg yo bay twòp pwoblèm. Fò m di nou sa se pa ke Erik. Nèg nan baz Erik tonbe tou. Pwòch Erik tonbe. Hein! Waww! Tanpri souple! Tanpri souple mezanmi! Lapolis! Jwe wòl ou. Nou pral kite w, nou pral kite w avèk ribrik envite di jou kòm toujou, tou lè jou se avèk Manuel Yves e on va revenir pa w boukle. Bonjour, bonsoir, nou trè kontan jodi an pou nou prezan ansanm avèk ou nan kad dènyè sòti ribrik envite nou Article 19 e maten an nou pral resevwa nan espas la Johanne Garnier ki se direktris egzekitiv Enpak. Avèk li menm nou pral fè yon ti pale autour de yon pwojè ki pote non yon kominote pou nou tout. Pwojè sa ki sible notamman moun andikape yo e ki deja etann li sou omwen 5 depateman nan peyi a. Madam Gagné, bonjou, se avèk plezi nou resevwa w nan espas la maten an. Bonjou, mwen di bonjou a tout oditè, oditris Scoop FM e mwen trè kontan la avèk nou jodi an. Pou nou ka fè yon ti chita pale sou Yon kominote pou nou tout. Rapidman, Yon kominote pou nou tout, fè yon ti pale nou de pwojè sa. Kisa k ladan l? Ok, bon, Yon kominote pou nou tout, se pou nou se plis k yon pwojè, se plis k yon slogan, se vrèman yon vizyon, se yon objektif ke nou genyen, se yon rèv ke n ap pouswiv pou nou kapab asire nou ke moun andikape kapab enkli lan sosyete an menm jan avèk tout moun, ke yo gen aksè. sou yon baz egalego ak tout sèvis ke nenpòt ki sitwayen genyen nan kominote a. Donk yon kominote pou nou tout se vrèman yon pwojè ki vize enklizyon moun andikape yo nan sosyete a. Donk moun andikape yo trè souvan yo plenyen paske yo pa okipe vrè plas yo ou di mwens pa gen ankenn desizyon ki pran pou enkli yo veritableman nan sosyete a. Donk enpak panse diferaman. E wi se sa ou fèt nou nou renmen di ke yo revandike dwa yo yo pa plenyen non paske plenyen ou ka plenyen pou yon bagay ke ou pa gen dwa a li menm men yo revandike dwa yo e nan kad yon kominote pou nou tout ki jwenn finansman usaid e enpak li menm li vle jisteman bay jarèt a asosyasyon moun andikape yo Pou ke yo menm yo kapab defann pwòp dwa yo, pou yo kapab wè yo lan radyo, tande yo lan televizyon, etc. Pou yo kapab defann, pou yo chita bò tab la, pou yo kapab defann dwa pa yo anndan kominote an. Alò, yon kominote pou nou tout, pwojè sa a, ki kote l kòmanse? Trè byen. Yon kominote pou nou tout, se yon pwojè ke n ap mete kanpe, nan 4 departeman peyi an, plis le Sud, alò pou kisa m di 4 plis le Sud, se paske o debi nou kòmanse nan 8 komin nan 4 departeman ki se Nò, Nòdès, Plato Santral avèk Wès, donk nou genyen 8 asosyasyon moun andikape ki patenè nou nan 4 departeman sa yo. Epi resamman nou jwenn otorizasyon pou nou kapab. mete kanpe kèk aktivite lan pwojè a lan departeman Sid apre tranblemann tè a paske ou konnen ke te gen tranblemann tè lan mwa dout lan departeman ki te frape gran Sid lan donk ki di tranblemann tè di gen plis moun andikape toujou donk nou te estime ke li te enpòtan pou nou jete de baz lan departeman Sid lan pou lè nap pale de rekonstriksyon pou rekonstriksyon an li menm li kapab enkliziv o pèsòn andikape donk nou genyen kounye an donk 5. 5 departeman, nou gen 8 asosyasyon moun andikape plis yon coalition d'associations de personnes handicapées ki baze dans le sud ki regroupe à peu près 8 ou 9 asosyasyon moun andikape ladan. Alò chwa sud lan se pa rapò a tranbleman de tè lan e donk nou konnen moun yo nan yon sitiyasyon ki ekstrememan difisil e tranbleman de tè a te fè dè dega sa ki ogmante kominote moun ki andikape yo. Justement, donc nou konnen Ayiti se yon peyi ki trè ki a risk, a risk de anpil dezas e justement lè dezas yo moun andikape yo toujou di se yo menm ki plis viktim e aprè dezas ou toujou gen plis moun andikape toujou surtout aprè trembleman de terre. Donc se pou sa ke o kòmansman nou te lan 4 departement e nou di ke li enpòtan pou nou rantre nan Sid lan paske nou konnen gen gwo deba k ap fèt kounye an nan kad rekonstriksyon e nou pa vle ke se apre rekonstriksyon an pou yo wè ke rekonstriksyon an pa t teni kont de moun andikape yo. Donk nou vle asire nou ke nan diskou, nan pwogramasyon rekonstriksyon k ap fèt lan Gran Sid lan ke vrèman moun andikape yo, enterè yo, enklizyon moun andikape yo o sant de dyalòg ki pral fèt yo. Yon bagay ki enteresan la a, ou pale de òganizasyon dè pèsòn andikape. Donk sè di a moun ki benefisyè de pwojè sa a, se pa de moun ki pa anndan òganizasyon, donk fò moun nan anndan òganizasyon. Trè byen. Ofèt, se yon pwojè vrèman a karaktè òganizasyonèl. Se pa yon pwojè kote ke m ap di w ke nou genyen 100 moun oubyen 1000 moun andikape ki dirèkteman benefisyè. Se yon pwojè ki vize dabò asosyasyon moun andikape yo paske ou konnen ke pou yo kapab revandike dwa yo, il fo ke yo menm yo genyen yo gen dè asosyasyon ki gen jarèt, ki byen fòme, ki djanm. Donk dabò se yon pwojè o nivo òganizasyonèl kote ke n ap ranfòse kapasite òganizasyonèl asosyasyon moun andikape yo kòm manm sosyete sivil lan, paske trè souvan yo pa janm wè asosyasyon moun andikape kòm fezan pati de la sosyete sivil. Donk se pou sa ke yo toujou ekskli de gran diskisyon, de gran dyalòg k ap fèt o nivo nasyonal lè y ap pale de avni peyi a, de peyi an, donk yo toujou mete yo sou kote. Donk pou nou menm premye objektif lan se vrèman ranfòse kapasite òganizasyonèl asosyasyon yo, donk e asosyasyon moun andikape yo se de asosyasyon ki dirije, pa dè pèsòn andikape e ki fòme pa dè pèsòn andikape. Paske pou nou menm, li enpòtan ke se yo menm ki se premye avoka ki pou defann tèt yo. Men nan kritè de seleksyon an, ki jan l fèt? Ok. E m ta renmen kanmenm konplete pa di w ke avèk travay ke y ap fè a, paske sa m t ap esplike w ke gen yon aspè òganizasyonèl men gen yon aspè mobilizasyon kominotè tou. Donk mobilizasyon kominotè lan se vrèman mobilize tout antite ki anndan kominote yo, ke se sektè prive, ke se sektè piblik, ke se medya, ke se lòt òganizasyon de defans dwa moun pou yo kapab konprann ke dwa moun andikape se dwa zimen ke li ye. Donk ke chak antite lan sosyete an genyen yon responsabilite pa rapò a enklizyon moun andikape. Se pou sa nou travay tou avèk Inivèsite Deta Dayiti paske n ap nou fè yon etid avèk Inivèsite Deta Dayiti sou tout baryè ke sosyete a jwenn, sou tout baryè ki anpeche jisteman ke yon founisè de sèvis, Pa Pa Pa Pa devlope dè sèvis ki aksesib a moun andikape. Poukisa, pa egzanp, lè w pral labank, yon moun ki nonvwayan oubyen moun ki sou fotèy woulan gen difikilte, pa egzanp, pou l al labank? Poukisa yon moun ki soud, pa egzanp, si l pral nan DGI, l pral peye taks li oubyen l pral fè kat didantite, l pap jwenn yon moun ki pale lang siy? Donk, tout sa se otan de de de konvèsasyon ke nou gen anndan kominote an pou montre w ke chak antite anndan kominote a li menm li gen yon responsabilite parapò a enklizyon moun andikape. E si n ap pale de benefisyè kounye an, m t ap di ke ofèt, o bou di pwojè, se tout moun andikape yo ki pral benefisye. Paske lè gen yon mobilizasyon, lè sosyete an konnen ke dwa moun andikape an fòk yo respekte l, ke enklizyon moun andikape an se yon dwa ke li ye, donk lè sa a se vrèman ansanm de moun andikape yo ki pral benefisye, men tou se sosyete a, paske yon sosyete ki ekskli yon pati lan pitit li, se yon sosyete vrèman ki pa lan vwa devlopman. Donk, o final, se tout sosyete an ki pral benefisye. Donk, nou ta pale de òganizasyon ki benefisyè de pwojè a. Ou sot di, a la long, se tout, tout, tout moun andikape yo, tout òganizasyon ki pral benefisye. Men, pou nou kòmanse, ou sot mansyone 8 òganizasyon. Sou ki baz òganizasyon sa yo nou te chwazi yo? Nou gen 8 asosyasyon plis yon kowalisyon. Donk 8 asosyasyon sa yo li te enpòtan pou nou menm ke nou chwazi des asosyasyon ki byen ankre anndan kominote yo, des asosyasyon de moun andikape vrèman, paske trè souvan ou gen des asosyasyon ki egziste sou papye oubyen ki egziste nan djakouton moun men ki pa egziste vrèman nan kominote an. Donk sa se te youn nan kritè yo, des asosyasyon ki byen ankre anndan kominote an. Des asosyasyon tou ki ki petèt poko janm benefisye de yon pwojè dirèkteman. E paske pou nou menm gon aspè de ranfòseman de kapasite ke nou vle wè. Nou vle wè kote ke yon òganizasyon pa egzanp ki pat ki pat gen bon strikti administratif, ki pa gen bon strikti finansye, donk pwojè a li menm ap akonpanye l, nou vle o bou di pwojè, de voir qui progrès que l'organisation ça. Donc, c'est vraiment une opportunité à des associations qui marginalisées dans la euh, communauté pour être capable de bénéficier. Donc, ça, c'est au niveau de huit associations. Mais quand y est au niveau de coalition, étant donné que nous, récemment, nous rentrons dans le Sud, donc, nous avons besoin d'une coalition qui ancré dans plusieurs communes ou bien dans plusieurs départements, le Grand Sud, donc Grand Danse plus Dabò, nou kòmanse pa yon dyagnostik òganizasyonèl e nou ranfòse kapasite yo pou yo menm yo kapab fè dyagnostik tèt yo, evalye asosyasyon yo, epi apre evalyasyon an, apre dyagnostik lan, donk yo devlope yon plan de ranfòseman ke pwojè a li menm l ap sipòte. Donk yo gen priyorite, donk anndan priyorite sa yo nou menm pwojè a n ap ede yo ranfòse tèt yo pou yo gen estrikti, pou yo gen bon jan estrikti, kontan bank eksetera avèk pwosedire administrativ e finansyè. Answit nou genyen fòmasyon sou dwa moun andikape, paske ou pa kapab defann dwa w si w pa konn dwa w. Donk sa se yon eleman ki esansyèl pou nou, se te vrèman fòme yo sou konvansyon sou dwa moun andikape, sou lwa sou entegrasyon avèk diferan tèks de lwa ki egziste pa rapò a dwa yo. Answit nou travay tou avèk medya, paske medya, jounalis, ke se medya, ke se laprès pale, ekrit ou televize oubyen an liy, yo se yon eleman, se yon pilye ke li ye lan defann dwa moun, se pou sa ke nou travay avèk yo, nou fè fòmasyon pou yo sou kòman pou yo pou yo ka dabò enterese a fè de repòtaj ki adrese kesyon enklizyon moun andikape yo men pou yo konprann tou kisa dwa moun andikape yo di epi pou yo konnen kòman pou yo fòmile repòtaj yo, paske gen yon langaj ke w ka itilize, gen yon langaj ke w pa ka itilize ki pa respekte dignite moun yo. Donk nou menm nou travay avèk medya nan sans sa. Nou travay tou avèk les fournisseurs de services. Lè m di fournisseurs de services nan kominote an, se ka de moun pa egzanp ki gen otèl, ki gen restoran, ki genyen ki genyen yon biznis, yon market, ki gen kèlkeswa sèvis ki genyen, yon lekòl, pou yo kapab konprann afè aksesibilite, afè enklizyon moun andikape. Sa enpòtan paske ou pa kapab ap bay yon sèvis lan kominote epi pou ou ekskli o depa yon pati lan kominote an. Paske moun andikape yo fè pati de kominote an, fè pati de sosyete an. Li pa nòmal pou gen de sèvis ki ekziste pou paske moun nan andikape ke li pa gen aksè a li menm. Donk nou travay anpil avèk founisè de sèvis yo. e nou fè fòmasyon pou yo. Men apre fòmasyon an tou, sa ki te enteresan se ke nou fè de odit d'aksesibilite. Donk asosyasyon moun andikape yo, yo menm, yo idantifye des fournisseurs de services ki te patisipe lan fòmasyon an, donk ki gen yon sètèn sansibilizasyon kounye an sou afè dwa moun andikape e nou te fè odit aksesibilite. Odit aksesibilite ki sa l ye? Nou itilize lwa sou sur les normes d'accessibilité de l'environnement bâti de septanm 2018 ke Parleman an vote, Pou nou kapab wè avèk founisè de sèvis yo o nivo enfrastrikti kisa ki fè ke lokal yo pa aksesib a moun andikape. Eske pa egzanp ouverture pòt lan li respekte nòm standard yo pou on fotèy woulan kapab rantre. Eske pa egzanp gen ranp on kote. Eske si pa egzanp gen on parking gen parking ki rezève a moun andikape. Eske lè moun andikape an fin rantre nan premye sal lan sil bezwen al nan twalèt eske lap kapab al nan twalèt. Donk se on seri de de pwen ke nou gade lan odit aksesibilite an, e apre sa nou nou soumèt odit ak rezilta odit sa yo a founisè yo ki kapab pran dè aksyon kounye an pou yo kapab adrese kesyon inaksesibilite sèvis yo. Epi mwen te pale tou de kesyon fòmasyon pou de etid la alò ke nou fè avèk inivèsite a. Donk apre etid lan li pral enteresan paske rezilta li menm li pral disponib pou sosyete an pou kèlkeswa antite Anndan sosyete an, si pa egzanp ou vle adrese kesyon enklizyon moun andikape, ou kapab konnen paske pral genyen de rekòmandasyon onivo etid la ki pral fèt pou ede sosyete a paske, m toujou di sa, nan selon chif OMS yo, 15 pousan lan popilasyon an gen yon andikap. Ou pa ka planifye pou yon sosyete pou deside mete 15 pousan deyò. Se menm jan tou pa egzanp n ap pale de diskriminasyon Yo vrèman trè kontan ke y ap patisipe nan inisyativ lan. Gen anpil ki fè pwogrè, anpil pwogrè, e se de pwogrè ki trè vizib o nivo kominote a, kote ke yo gen ladan yo, pa egzanp, se kounye an y ap, yo gen yon lidèchip anndan kominote an, yo kòmanse wè yo, e se, se de bagay, m ap di w sa, yon ti jan gen chè de poul. Se, avan yo pa t konn envite yo genyen, yo pa t konn envite, pa egzanp, lè gen de deba k ap fèt nan kominote yo, kounye an, yo gen yon plas bò tab la. E sa, sa fè tout yn diferans, paske mwen menm bon m pa gen yon andikap, men mwen se yon sa yo rele yon defansè dwa moun e m se yon defansè dwa moun andikape. Men sa ki pi enteresan se lè se yon moun andikape li menm ki kanpe k ap defann dwa l. E mwen menm wòl pa m se pou m asire ke yo gen tout zouti lan men yo ke asosyasyon yo kapab fè l pou tèt pa yo. Yon pwojè konsa ta dwe etann li sur l'ensemble des départements e eske nou anvizaje ale pli lwen Au delà de 5 depatman nou touche deja yo. Vrèman bèl kesyon. E ofèt son pwojè ki ta dwe etann li sou tout peyi a. E son pwojè ki ta dwe touche bokou plis d'asosyasyon paske gen anpil demann. Nou resevwa anpil demann de lòt asosyasyon k'ap gad asosyasyon yo k'ap avanse epi ki ta renmen monte tren an tou. E son pwojè 2 zan e ofèt nou lan fen pwojè a. Donk n'ap gade e n'ap gade. Paske nou nou pa vle kanpe men nap gade. Bon nou pral fini madam Ganie an giz de konklizyon se kisa wap di tout moun kap gade w kap tande w la. Ok an giz de konklizyon sa map di se ke kominote a se pou nou tout ke li ye kominote a pa pou on pati nan sitwayen yo se pa paske on moun sou on fotèy woulan se pa paske on moun ap mache avèk on bekiy oubyen avèk on wòkè se pa paske on moun gen on kann blanch sa vle di son non vwayan Se pa paske yon moun se yon moun ki soud, se pa paske yon moun se yon petit e son personne de petite taille, sa ke nou rele nen yo, se pa paske yon moun gen yon andikap entelektyèl oubyen yon andikap psikososyal, sa ke nou renmen rele moun fou isit yo, se pa paske moun nan gen yon kèlkeswa andikap lan pou nou mete l deyò lan sosyete a. Kominote a se pou nou tout ke li ye fò na ranje nou pou nou kapab asire nou ke chak grenn pitit tè a santi ke li li vi l valye ke vi l valab e ke li kapab kontribye lan devlopman paske tout moun kapab kontribye lan devlopman peyi. Et voilà merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vou apresye le travay pi aprè kès kon di a la pwochèn.